Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, ikonpri nan entènasyonal la. Mezanmi, nan kad emisyon sila, mwen pral pale de dosye lapolis. Mwen pral pale de sa lapolis ap fè sè dènye tan nan peyi Dayiti. Lapolis fè anpil flay. Anpil anpil flay. Men avan m ba nou detay konsènan 2 flay lapolis fè, ban m ba nou ti rapò sa ke lapolis li menm li mete deyò konsènan operasyon ke yo mennen. Mezanmi lapolis nasyonal nan zòn Ench mete anba kòd. 4 endividi weekend ki sot pase a la enben 4 endividi sa yo yo arete yo pou trafik zam asosyasyon malfetè epi kanbriyolaj 4 endividi sa yo ke lapolis nasyonal arete nan vil ench peyi dayiti ebyen il saji de neli joseph li genyen 22 lane li menm li soti nan 4 yèm seksyon kominal aguayadoum rivyè goch lokalite. Ench e pou fini yo arete Claudin Mervil li genyen 49 lane misye tou li se moun Ench. Enben nan moman nap pale a la 4 endividu sa yo ke la polis nan Ench arete yo di moun sa yo yo arete yo pou trafik dam, asosiyasyon de malfetè epi kanbriyolaj enben moun sa yo yo deja dèyè 4 miray nan vil Ench. N ap rapousuiv toujou avèk operasyon ke lapolis nasyonal mennen, ebyen n ap pale la de yon endividu li menm ke lapolis mete anba kòd, nou prale nan nò peyi dayiti, ebyen sitwayen sa li menm li rele Jekson Jak, yo li gen yon ti non ki se alyas Ezekyèl daprè sa lapolis fè konnen, ebyen yo arete misye. Nan zòn nan Ba Aviyasyon, lokalite depandant de la komin du Cap Haïtien, enben sitwayen sa li menm li te rive jwenn e arestasyon li pa plizyè polisye BLTS avèk 2 CPJ ki nan detachman depatman Nò peyi Dayiti ayè dimanch ki te 22 janvye 2023 a, enben yo te arete mesye sa lakay li. Deja mete misye yon kote la a epi misye ap reflechi avèk kantite pil lajan sa yo jwenn lakay misye la epi kokayin la sa yo epi mariwana sa yo enben mesye sa li menm li deja anba men lajistis lajistis pral fè pouswit yo nan kad dosye sila. Bon sa se rapò lapolis sa mete deyò enben mezanmi ann tande voice sa nap tande voice sa e aprè nap retounen pou nou kòmante emisyon sa paske emisyon sa se yon emisyon ki pral trè long. Se yon emisyon ki pral trè long, lè nou fin tande m pral ba nou detay sou la polis la. La fami ekoute sa. Wap pran tèt mwen al nan operasyon kwazin nap touyem nou nan vòlè esam pral nan operasyon avè nou mkonnen nap touyem pasem pale twòp verite nou pral moutrel ke gen bagay sityasyon vin banm yon bal nan kè moute bandi tirem nan pitye fè polisye tankoum yo sa ou pral de twa polisye kap byen travay nèg sa yo ou tande ou touye la mande mande batnam kwè yo te met vitelòm deyò wi nou fè kòb nou fè al mouri. Ou wè kisa, nou fè wè pa di nou anyen. Piske se te yon sèvitè k ap dòmi, pa di nou anyen. Nou fè konn nou touye nèg yo a se dèmè Vitelòm di a pase gen polisye k nan baz Vitelòm. Kò se ki te mande pote nèg yo maten sa? Bon dimanch m ale. Ou ap nève sou ou? Bebès, sa nèvan monchè. Nèg la pa ka vin bay. Kounye a men ti polis ki nan bwè di li pa konn lè nan operasyon. Enben ou wè ou konn nan operasyon wè ou pa vle fè operasyon an. M di sa deja. Se vle ou pa vle paske ou nan konfyo la vakabon. Mwen mwen di sa, mache Pòtoprens. M al nan kay, m al nan baz bandi yo, m gade baz bandi yo, m evalye yo, m di woy! Ae tè nèg yo fè monchè, pa gen bandi la pou lapolis, pa gen! Depi a se 12 mil chèk anviwon lapolis ap bay chak mwa ak polis yo wi, san konte anplwaye sivil wi, san konte sèvis de ransèneman wi. Ki gang ki gen 100 nèg talan aktif lan k ap travay la? Kon lapolis deplwaye yon nèg, tout nèg mete kouto men kriye lapolis vin fè krim bò lakay yo wi. Kounye a pou n ap vin bay popilasyon manti, o wi bandi gen zam pase yo, bandi gen zam, sa k fè bandi gen zam pase se bandi a, Tout pwoblèm ki gen se pwoblèm konfyolo. Polisye nan gang, polisye nan vòlè, politisyen nan gang, politisyen nan vòlè. Jan Edgard di, m pa di Edgard avèk gwo vwa sa, paske se pa sèlman Leta ak gang yo pran, gang yo pran sosyete a. Sosyete k ap dirije pa de gang ki fè peyi a eta sa. E m di n sa, e sa sèl m ap di n. M pa p pale anyen avèk deba sa ankò. Ou a di men manti w ap fè m tou, men m al nan vilaj la, ou pa ale. Se polisye ki nan gang ki fè bagay la pa ka fèt nan vilaj la. Pa gen anyen nan vilaj la. M al nan vilaj la m renmen ou, pa anyen m al nan vilaj la. Se nou k nan gang. Polisye nou nan gang nou nan vòlè nap fè kòb nan hpe ay la nou santi n alèz sak fè nan bay sekirite men nap mouri pitit nou ap mouri kouzen nou kouzin nou ap mouri ap kidnape yo e sam di nou m pap pale sa ankò menm tou group sa la si w gen pale pale e de mesi kounye a vre kwaze poko ki pa wè genlè vwa mwen anvi tande lontan m te konn al anba a o o bon se pa sa m tou m nan vilaj la m wè polisye dcpj ki nan gang izo a lè yo ta avan yo te fè pwogram nan m tou sa o o. Bon m di w bagay e sa m di w bagay frè w ap tann lè w ap tann se lè Teriel di lè nan rèk sa w ap kwè w ap tann lè Morvan di mèt Moren mwen di w m ale m wè polisye dcpj kòm m pa konn non yo e figi yo m konnen ki nan gang nan grilaj k ap fè patou a te a pou Izo e Chabak di w sa kòm e pa Izo k bòs prensipal la vre li bòs figiran an m site non l. Pa kite timoun tande rès mesaj la. Tankou ou pral imajine w, jodi a la nou pral achte elikoptè de chas ba nou. Gade pou elikoptè de chas pral vann, li pral ba polisye k ap watè nan raje, k ap watè nan raje, kounye a k pral vin di ou te wè yon dyab pase devan li lage l nan lanmè a oubyen l pote l bay izo. Konprann? L al fè l ateri fòse nan vil la pou di ou a se te yon dyab ki te pase devan l, li te lwa k te kenbe bon li pa t ka manipile elikoptè a. Epi kote mwen, snaypè pa nou nou pran nou tonbe tire mal, m te di konsa se nèg ennemi m te vize pa t bon sa se lòtbò. Wè mesye, si n ap fè sa, men sa k grav pou Ayiti a. Ti polis gen de enspektè, li responsab twoup, gad ansyen kounye a la. Wè l, ou pa bati wè chèf yon operasyon, l ap echwe operasyon paske nan konnivans avèk vakabon nan phtk ki sou pouvwa a la kòm yon chala sou do yo, kounye a pou l ka vin moute CT, mwayen l pa t genyen pandansetan, se paske l nan konnivans avèk phtk sa. Èske n konprann byen sa m di w la? Pwomosyon nou wi, wè sa l ap di la? Li men elikoptè, y ap bay elikoptè avan yo ba lage l pote ba Izo a, ti Labib a, Krisla, ba Vitelòm. M konprann nou. Depi m wè kantite gang gen nan Lapolis mèt manman m di yon nap fè pòs nou men ekipman toujou m ba nou lege. Bon finalman nou tande kijan polisye yo tonbe nou tande byen kijan polisye yo tonbe ebyen bon avan mwen antre nan detay sa banm di nou Clovens Jean Jacques li menm li jwenn liberasyon l yo pa jwenn anyen pou yo repwoche sitwayen sa yo te prezante l kòm gang yo pa jwenn anyen anyen pou yo repwoche sitwayen sa Erezman laprès te sou plas ki fè yo pat gentan touye l. Si se Muscadin ki te gentan pran l jenn gason sa te gentan mouri deja. Konprann? Muscadin li menm li di sa li menm. Ay nèg sa yo e kriminèl yo ye. Gen anpil nèg nan lapolis la se kriminèl yo ye. Mwen menm, m pral di w yon bagay la, si yon moun vle chache m pou touye m, kèlkeswa polisye ki gen nan peyi Dayiti, chache nou pou nou touye nou. Lapolis la sipoze kraze plat. Se fini. Ou wè sa m di a la, m konn anpil moun pral kritike m, anpil moun pral pale, anpil polisye pral di sa, anpil polisye pral dat, lapolis la, enstitisyon sa a dwe kraze. Pou gen, pou rezoud pwoblèm gang ki gen nan peyi Dayiti, lapolis la dwe kraze, definitivman. Epi nou pral remanbre, nou pral remete yon lòt kò sou pye pou nou kapab bay peyi a sa l merite. Pou ki rezon m di sa? Twòp fay nan lapolis la. Trop fay nan la police la. Mezanmi enfòmasyon. Nou pral met enfòmasyon atè jodi a la. Pou ki rezon nou pat janm pale? Gen de bagay nou pat di paske nou panse nèg yo te gen volonte vrèman pou yo te rezoud yon seri de bagay nan peyi a. Men kòm nou wè nèg yo pa gen volonte vrèman pou yo stope machin ensekirite sa ki gen nan peyi Dayiti bon nou deside di bon men sa nou te jwenn kòm enfòmasyon wè nou menm tou nou mete pye nou atè nou menm tou nou gen dronn nou anlè e nou gen pye nou atè. Nou tout kote. Nou tout kote. Menm jan dcpj l tout kote nou tout kote. Bon enfòmasyon ke nou rive jwenn nou menm lè nou met dwòn nou ale. Moun sa yo nou wè lapolis te mete de te mete sou te pale de yo yo te met foto moun sa yo moun yo te arete nan Gonayiv yo te di moun sa yo se gang yo te fè pati gwoup de gang Kanaran e moun sa yo yo te aktivman rechèche pa lapolis se moun Site Solèy. Ebyen nou resevwa yon apèl de moun Gonayiv. Aprè nou te fin poste emisyon kote nou tap pale de moun sa yo ke lapolis arete ki fè pati de gwoup de gang Kanaran, enben finalman lapolis fè yon gwo flay, nou met dronn nou anlè, nou chache bon jan enfòmasyon sou moun sa yo, nou jwenn enfòmasyon e moun sa yo pa gen anyen pou wè ni de prè ni de lwen avèk gwoup de gang Kanaran. Lapolis fè flay. Komisè Muscadin touye anpil moun! Pou granmesi lòbò a nan Miragwàn, nou met dwonn nou anlè. Gen anpil moun komisè Miskaden touye, moun sa yo pa gen anyen pou yo wè avèk gang, yo pa gen anyen pou yo wè avèk bandi nan dosye bandi nan peyi Dayiti. Kidonk, nou wè nèg yo se abi nèg yo ap mache fè. Nèg yo gen dwa gon pwoblèm ansanm avèw epi yo just pa renmen fòm tèt ou epi yo mete yon yon chay sou dow epi sa w tande a la nèg yo di w se gang ou te fè pati tèl gwoup de gang anpil jenn gason mouri konsa ann pran le ka de Clovens Jean Jacques ke nèg yo te prann la yo di l fè pati gwoup de gang Vitelhomme yo malmene nèg la malmennen li minote l imilye l e aprè epi ou tande y al mennen ankèt epi yo jwenn jenn gason sa pat nan anyen. Tandike yo gentan fin sal imaj li. Se paske laprès te la ki fè jenn gason sa yo pa gentan touye l, ki fè yo pa gentan mete l e dèyè kat miray. Si se Muscadin ki te gentan pran l, Clovens t ap gentan mouri deja paske Muscadin li menm depi l pran w l tande se touye w l touye w. Nèg sa yo, yo pa afè bagay etik, afè bagay pwofesyonèl, lapolis la pa ladan ditou. Lapolis la se plis sou chobiz li yo ye, se wonn menchonèt nèg yo ap fè. Mwen dwe n mwen anlè mwen menm. Tout baz ki gen polisye ladan. Bò lanmè a chaje polisye. Gran ravin chaje polisye. Baz pilat chaje polisye. Anlè nan ti bwa chaje polisye. Gran ravin gen polisye. Anba lasalin gen polisye. Mayi a menm chaje polisye. Baz sa chaje polisye. Anlè bèlè chaje polisye. Dèlma 6 chaje polisye. Anndan nan site a chaje polisye. Anlè kot ti makak la, nèg sa yo yo tout. Ti makak pa twò kole pou kolabore avèk lapolis non. Men ti makak tou ou konprann, misye gen ti ramifikasyon, gen ti bagay k ap glise vin jwenn ti makak. Pase ti makak se alye Izo, se alye nèg ti lapli yo anba. Mosanto Peti, Li menm se papa lapolis. Mosanto petit anlè komisarya Thomas Sevenseck Mosanto petit di Toto li gen komisarya sa nan pòch li. Tout polisye nou ou konnen ki anlè nan komisarya a, apèn si gen kèk grenn ki pa nan move zafè. Men anpil polisye nan kole bouda avèk bandi. Nèg sa yo ap fè travay pou Toto. Komisarya petyonvil anpil bandi nan kole bouda avèk e vitelòm anba a komisarya vivi michèl anpil nan nèg yo nan kole bouda avèk bandi nan zòn 400 mawozo menm sa pale tout nèg yo nan kole bouda avèk bandi wo grade yo menm nan lapolis la depi se nèg sa yo 80 pousan nan yo nan kole bouda avèk bandi lapolis la dwe kraze plat si nou vle chache nou pou touye nou chache moun touye nou. Ay m konnen sa m di a la l pral frape lapolis la fò wi n ap tape lapolis la fò gen anpil polisye nan lapolis la nou bay respè yo gen anpil polisye nou konnen anndan lapolis la mesye ki pa nan move zafè gen polisye m konnen nan lapolis la yo viv de ti chèk la sèlman gen polisye anndan lapolis la. Nèg sa yo, yo pa nan anyen dwòl ditou. Men, gen anpil polisye, an verite, yo tout se gang. Yon lè nou mete dwòn nou anlè sou yon baz bò lanmè a menm. Nou pa ta imajine polisye udmo, cimo, nèg dcpj k ap antre al kot izo anba a. Nap dim manti humm. Nou pa ta imajine n met dwon nou anlè anndan nan maya polisye k sot travay ak inifòm lapolis la sou yo yap antre nan gwoup de gang nan avèk inifòm lapolis la avèk zam lapolis la sou yo nou pa ta imajine anlè 95 nan baz eeeeeee kòman nèg sa rele ankò ti grèg nan baz ti grèg la valè polisye k te ladan nou pa ta imajine alèks li menm ki te chaje nèg ansanm avèk ki te gen koneksyon avèk nèg yo. Antouka mwen menm lèn mete dwonn nou anlè la polis la dwe kraze plat si nou vle rezoud pwoblèm gang a chak fwa gon operasyon k pral mennen gen polisye ki gentan rele bandi yo ki rele chèf gang yo polisye yo di gang yo nou pral vin atake w men konbe sòlda yap voye konbe polisye yap voye men konbe machin yap voye kiyès nan la polis la nou dwe fye pèsòn. Nou pa ka fye pèsonn nan lapolis la. Wo grade yo, se yo menm k ap pwoteje bandi. Dènye fwa yo kwè se Vitelòm, lè nèg yo rele Vit, lè nèg yo pran telefòn yo, yo rele se yon gwo chèf yo rele nan lapolis la. Polisye ki te kanpe Vitelòm pou yo arete l nan Zoreke avèk lòt polisye yo, yo renmèt yo pase yo telefòn nan epi yo di kite Vitelòm ale. Sa vle di ki sa? Sa vle di lapolis la dwe kraze plat, arete anpil nèg. Sispann kouri al fè operasyon dèyè bandi. Mwen m ap tou di nèg yo sa. Wè polisye yo? Depi yo ba nou misyon, yo di n al konbat bandi, piga n ale! Rebelyon total! Paske nèg k ap voye n al chache al konbat bandi yo, se yo menm k ap pwoteje bandi, e nan mitan nou, nèg k ap mennen operasyon yo chaje trèt, gen nan yo k ap bay bandi operas e enfòmasyon. Mwen menm te met dwòn mwen anlè sou yon baz. Chèf gang nan di, nou konn sa k pase? Avan menm cha blende a vin nan baz mwen, m gen tan konnen ki polisye k ap vini. Ki kantite polisye kap vini, konbyen machin blende yap vini, ki kote yap kòmanse atake m. E nan cha blende sa yo, m gen sòlda pa m. Sòlda pa l la silvouplè? Polisye wi, anndan lapolis la wi. Epi l konn ba l enstriksyon wi, li di w wè w menm, pa met pye w atè non, depi w met pye w atè wap mouri. Antouka, mwen menm. Mwen di, ke lapolis la kraze plat. Si yo vle rezoud pwoblèm gang ki gen nan peyi a, mare anpil polisye. Mare! Bon, kòm pa gen nèg ki pral mennen ankèt, kiyès ki pral mennen ankèt nan peyi Dayiti? Wo grade yo, sektè prive de zafè la, politisyen, epi anpil nèg tou nan gouvènman an, mete yo anba kòd epi n'ap wè pwoblèm nan ap rezoud nan peyi Dayiti. Kòm toujou la famiy, on maksimòm de kòmantè, on maksimòm de pataj, mande ak zanmi fanmiy pwòch ou pou abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!